Salut zanmi pam, ou fenk tonbe sou bon video a la, bon moun nan, bon pwogram nan e sitou avèk bon ekip lan. Mwen se piti frè, mwen se yon ansenyan an anglè epi tou mwen se yon entèprèt e osi yon tradiktè. Depi ou wèm ou konnen ke se motivasyon, se konsèy e sitou se anglè paske sa mwen pa negosyel. Paske mwen konnen ke li vrèman enpòtan e a nenpòt moman ke nan lavi wap ka bezwen anglè. So, gen anpil moun ki toujou pran anglè, anpil moun ou menm tou kap gade video sa ka fè pati de moun sa yo ki pran anglè tankou yon big deal. Swa ki panse anglè li difisil pou aprann malgre tout kote yo pase, oubyen tou ki panse ke son bagay ki enposib pou yo. Mwen menm mwen pa janm kwè nan sa. Paske mwen konnen ke gen yon pwovèb ki di konsa, Will is power. Sètadi, depi ou vle l, w ap fè tout mwayen posib ou pou ou menm pou pa genyen l. Kounya la, kesyon ke ou menm ou ta dwe poze tèt ou se, Eske vrèman vre ou vle pale angle? Paske si ou vle pale l, jodi a la se opòtinite pa w pou ou menm pou te ka fè sa. Paske nou menm nan Ti Randevou, nou gen tout mwayen ki disponib pou nou te ka pèmèt ke ou menm ou aprann angle a online. Tout senpleman sa ke moun ap gen bezwen, w ap gen bezwen yon entènèt epi tou yon telefòn ki entèlijan. Oubyen tou ou ka ou ka itilize laptop ou oubyen desktop ou so whatever sa w genyen an. So sa ke ou menm ou bezwen lè ke mwen m ap pale anglè. Premyèman ou bezwen yon moun ki vle fè w pale anglè. E mwen menm mwen se moun sa. Ekip Ti Randevou nou se moun sa. Dezyèmman ou bezwen yon moun k ap ba w bon bèt. E nou menm se sa nou pa manke. E twazyèmman e pi enpòtan ou bezwen yon moun ki gen pasyans avè w. Pase gen moun ki aprann lan, gen moun ki aprann rapid. Sou sa yo, ou gen garanti ke ou menm wap jwenn yo. Alò, sèl sa ke ou menm ou gen pou fè, se kontakte nou. Pe enpòt nivo ke ou menm ou ta gen. Si ke sèlman gen moun ki toujou ap di se sèlman, si w tande yo di ay nan anglè, konnen se yon mayengwe k mòde yo. Alò nou menm nan ti randevou, si se anpil mayengwe pou nou genyen, pou nou fè ap pede mòd ou pou ap di ay, ay, ay, ay, jiskaske ou di haay, nap fè sa. Pase e pa ay pou di. Ou dwe di high, like you push it. Se pouse ou pouse l soti. Se high. You see? Epi tou pap gen bagay kòmsi pou wap pale pou wap di how are you, or or you, ou ou you. No, pa gen bagay sa. An angle se pa how are you. You see? Se how, how. H-o-w, se how. You push it. See? Like cow. You see? So, se pa yon rezon tou pou wap vin di m my battery oubyen my baderi is low, no. Oubyen tou pou wap vin di m oh, you are very slow, se slow, you see? So, pa gen pwoblèm sa yo, pap gen pwoblèm sa yo nan anglè. So, moun ap pale avè w, li di w what's up? Kounye a pou wap vin di non m pa gen, m pa gen whatsapp, telefòn mwen kraze, e lè m bezwen itilize whatsapp oubyen m bezwen pale avèk yon moun sou telefòn mwen itilize nonm yon lòt moun, no. Pap gen bagay sa yo, so wap ka pale anglè alèz. Sèl sa w bezwen, se kontakte nou. Pa enkyete w de nivo ke mwen mwen genyen. Pa enkyete de mwayen ekonomik ou. Paske nou menm nou la pou nou ba w bon sèvis. Èske w menm ou ta vle pèdi yon travay paske w pa pale angle? Èske w ta renmen pa jwenn yon viza paske w pa pale angle? Ou ta renmen pou w ta mouri tou paske w pa pale angle? Paske si w rive yon kote kote ke Moun yo se anglè yo pale, epi yo di w, Do you want me to smoke you? W ap vin di, Non, m pa fimen, oubyen tou, Wi, m fimen, se sèlman kòm il fò. Donk, lè moun nan di, Do you want me to smoke you? Sa èske w vle m touye w? Èske w vle m touye w? Se sa, Do you want me to smoke you? Sa vle di, se pa toutan bagay yo pral nan yon sans literal, li ka nan yon sans figire tou. Alòs, se sa nou pote pou ou jodi a. Pe enpòt nivo ou, pe enpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, kit ou pale franse, oubyen w pale anglè, Oubyen tou nivo anglè w li pa up you see, sètadi ou pale anglè tikal tikal tikal anglè, n ap la pou n ede w. Si se pratike w bezwen pratike tou, nou la pou nou ede w. Sèl sa w bezwen fè se kontakte nou. Swa w ekri nou sou whatsapp oubyen tou ou rele nou nan nimewo sa ke nou menm n ap ba ou yo la. Alò, se sèvis sa nou pote pou ou jodi a, pou ou menm pou aprann anglè online. Ou ka lakay ou, oubyen tou ou ka nenpòt kote w ye, Li senpleman wap gen yon orè, epi tou menm wap ka chwazi men ki lè pou pranl, tout bagay ap nòmal wap jwenn moun pou pratike, e sitou se kòmsi se nan klas wap ye. Paske si gen lòt moun ki chwazi ki chwazi menm orè menm orè avèw, moun sa yo yap yap sou yon platfòm ou menm tou wap sou platfòm nan wap ka wè tout moun nap ka pale konvèse tout bagay sa yo. So pa gen rezon pou enkyete w. So kesyon ke ou menm ou dwe poze tèt ou, èske vrèman vre ou vle pale anglè? So siw vre pa an anglè, alò kesyon ke mwen menm map pozew kounya la se, si ko poko pa kòmanse pale anglè, fot kiyès? Alò, pran chans sa jodi a, ou menm ki ta vle pale anglè, ki ta gen pitit ou ke ou ta renmen pitit ou pale anglè, yon fanmi w, yon zanmi w ke ou menm ou vle pale anglè, pa kite okazyon sa pase. E pa enkyete w pou kòmsi, pou kesyon finansye paske e. Si tout fwa ke ou menm ou respekte, ou respekte tèm ki ke yo mande w yo, w ap sezi wè ke jan ke ou ka pase on mwa, de mwa, twa mwa san ke ou pa menm kòmsi gen pou bagay pou peye bagay sa yo. Paske sa ki enpòtan, se wè w bon sèvis pou ou menm pou te ka pale angle. Se sa ki enpòtan pou nou. So, pwofite de okazyon sa a. Pa kite l pase. Paske ou wè kote ou ye jodi a, ou gen rèv ke ou menm ou genyen. Ou konn ki kote ou ta renmen ye. Anglè se yon avantaj. Mwen konn sa. Ou konn sa. E tout rès moun nan mond lan konn sa. Pwofite de okazyon sa.